Pou la premè fwa nou vin nan yon pwogram. Nan yon pwogram ki gen djaz konpa serye konsa. E alò nap di nou mèsi. Mèsi paske mèsi paske nou vin la nou vin pran plezi nou. Paske nou te gen dwa ayè. Men se paske sa kap fèt la bon tou. E nap remèsye tout paran ki mennen e pitit yo la jodi a. Ou konprann? Vin pran plezi yo. Paske se sa ki kilti lakay nou. Panyòl la. Panyòl la, li aprann pitit li kilti lakay li. Nou menm Ayisyen, jan nou wè manman nou ak papa nou fè pou nou la a, se konsa pou nou kenbe legasi an, pou n pase kilti la de jenerasyon an jenerasyon. N ap di nou, kontinye lekòl nou, paske yon kominote san edikasyon pa pral nilpa.